Gen yon memoire de culte ki t ap rakonte ke li t al mennen kilt nan yon asanble epi pastè legliz la te konplètman deranje. Ki rezon k fè pastè a te deranje? Se paske moun nan te kòmanse kilt la avèk yon kè, sa ke jodi a anpil moun rele ti kè. Èske gen yon pwoblèm jodi a pou nou chante kè chan yo oubyen èske se nan liv chan pou nou chante? Nou pral wè sa tout swit nan videyo sa. Salut, bonjour, bonsoir a tout moun, mwen se Adorateur Bertin Dorvilmar. Jodi a nou trè kontan pou nou ansanm pou nou parle de sijè sa. Sijè sa ki petèt trè sansib e ki fè anpil deba, vrèman anpil deba dan. le sektè evanjelik. Gen moun ki di ke yo pa nan kesyon kè. Bon, gen moun ki rele yo ti kè, ke m twouve ke apelasyon an nou mete l anpe an kesyon. Gen moun ki di yo pa nan kesyon chante, ti bout chante sa yo. Gen moun ki di se mizik nan liv chan. Gen moun tou ki di yo pa nan kesyon mizik nan liv chan, paske mizik sa yo twò ansyen, se nouvèl mizik pou yo chante. Ou menm ki se yon adoratè, ou menm ki se yon adoratris, jodi a nou ta vle fè yon ti pale sou sa, kisa ou menm ou konprann de sa e kisa kestyon an ye an reyalite. Donk, chante yon kè chan, chante yon mizik nan liv chan, èske se sa vrèman ki fè ladiferans dan zon kilt? Donk, Nan debi videyo a, nou te rakonte w istwa yon meneur de culte kote ke yon pastè te vrèman deranje paske meneur de culte la te kòmanse culte la avèk yon coeur. Sa vle di mizik ki ki petèt de de mizik kontanporèn, mizik ki apèn sòti, swa yon mizik de Delly Benson, swa yon mizik de Djema Sendor etsetera pou nou site sa yo sèlman. Eske se sa ki fè la diferans dans un culte? Dok, l'adorasyon an espri an vèyite, dekè nou gen pou nou mwè sa, sous chanel sa, adoration en esprit et en vérité veut dire Parce que certaines fois, nous trouvons répéter que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Mais qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire Adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, Mentenan, èske fòseman le Sentespri de Dye ap oryante m pou m kòmanse yon kilt avèk yon mizik ki nan chan desperans oubyen avèk yon mizik kontanporèn? M plis anvi rele anvi rele yo mizik kontanporèn olye m rele yo ti kè olye m rele yo ti kè petèt jan anpil moun kapab rele yo. Èske c'est l'homme chanté dans le chant d'espérance qui veut dire que m'adorer le Seigneur Est-ce que c'est l'homme chanté en musique contemporaine qui veut dire que m'adorer le Seigneur Donc, nous, sommes capable de dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. Parce que l'adoration ça vise le cœur de Dieu, ça vise la satisfaction de Dieu. Ce n'est pas notre propre satisfaction, c'est la satisfaction de Dieu. Donc, An reyalite, se Lesentespri de Dye k ap konnen kisa Dye ap tann, kisa k ap fè lè delis de Dye danzun tan presi, k ap oryante adoratè la, k ap oryante meneur de culte la pou l kapab konnen ki mizik egzakteman pou l chante. Mentenan, mwen kwè ke fòk nou evite lè de ekstrèm. Donk, yon pati moun ki di ke se de mizik kontanporèn, se de ti kè, de mizik aktyèl, etsetera, ke nou dwe chante, nou dwe mete de kote Chandesperans. Gen moun tou ki di ke Yo pa nan kesyon chande, yo pa nan kesyon mizik kontanporèn, paske se de mizik ki pa gen anpil pawòl, ki pa gen anpil mo ladan yo, donk ba yo mizik ki nan chan desperans. Mwen kwè ke li ekstrèmeman enpòtan pou nou evite lè de ekstrèm. Mizik ki nan chan desperans lan, se de zotè tankou m, de zotè tankou nou tout, Ki ekri yo? Yo jis fè yon konpilasyon ki vin ba nou Chan Desperans lan. Raple vou byen ke Chan Desperans lan se pa yon bib ke li ye, dakò? Se yon zouti ke kretyen an genyen pou pèmèt ke li eksprime adorasyon l alandwa de Dye, men Chan Desperans lan nou pa kapab ba li yon menm konsiderasyon parapò avèk yon bib. Donk nan Chan Desperans ke n ap chante a, Nap chante ladan l lan. Gen anpil mizik ki gen de pwoblèm biblik, ki gen de pwoblèm teyolojik ladan yo. Lè w analize yo, ke w ta sipoze mete an kestyon. Brèf, se pa de sa ke nap pale jodi a. Donk, lenpòtan se pa chante nan liv chan ou chante yon mizik kontanporèn. Men lenpòtan se ki mizik ke Lesentespri de Dye li enspire w pou chante an se moman presi. Donk se sa le plis enpòtan. Donk jodi a mwen kwè ke yo gen yon chan desperans, jodi a mwen kwè ke gen yon chan desperans ki remanye. E chan desperans sa ki remanye, nou twouve ladan l dè mizik de lè Jilbèr, nou twouve mizik a la banza ladan. Donk mwen kwè ke anpil moun k ap gade ti videyo sa a, Yo konnen, yo tande pale oubyen yo aprann tande, yo abitye tande mizik Les Gilbert, yo tande mizik gwoup Ala Banza. Donk, jodi a, mizik moun sa yo, yo nan chan desperans ki remanye a. E m ap poze m lakestyon, èske si nan yon peryòd de tan yo vin deside remanye chan desperans lan anouvo, Eske nou pap trouve ladanl de mizik de Salmis Delly Benson, de mizik de James Alcindor, m site 2 sa yo sèlman kòm se 2 yo m te pale nan debi videyo a. Poukisa m di sa paske si w pran pa egzanp Salmis Delly Benson, mizik li yo, yo trè, yo trè demande, yo trè, yo trè itilize yo nan kilt kominotè ke nou fè yo. Donk, pa gen anyen ki di ke si y ap remanye Chan Desperans lan yon fwa, yon fwa ankò, nou p ap twouve mizik Salmis Delly Benson ladan l. Donk, nou tout ki la, nou konn, nou tout k ap, k ap gade videyo sa, se si ke nou konn Salmis Delly Benson. Donk, mwen pran egzanp sa pou m di ke mizik ki nan Chan Desperans yo, se de moun tankou nou ki te ekri yo. Donk pou nou tèmine, se pa yon kesyon de m chante mizik kontanporèn oubyen m chante mizik ki nan liv Chan Desperans. Donk mwen kwè ke gwoup de moun ki sèlman de mizik kontanporèn yo la y a yon pwoblèm e gwoup de moun ki petèt sèlman nan Chan Desperans yo la osi y a yon pwoblèm. Mwen kwè ke le jiste milye se. Lese nou dirije par le Sentespri pou nou kapab konnen ki mizik, ki sa kap fè les délices de Bondye nan tan ke nou ap eksprime adorasyon nou. Mwen espere ke ti video sa lap ede nou e ke gen de pwoblèm, m te kab di de fo pwoblèm ke nap evite poze e konsa nap. mete nou plis an akò pou nou kontinye adore le Senyè. Ke Bondye beni w, pataje videyo sa a, si w potko abone avèk chanèl youtube la, nou envite w kapab fè sa pou nou kapab kontinye fè wout la ansanm. Mwen se Adoratè Bertin Dorvilmar, a trè byento pour une autre video. Ciao!